Bonjou ak bonswa pou nou tout, byenvini sou TV lakay Haïti.com Jodi an se vandredi 3 fevriye 2023 e se kanal paw la ki antre lakay ou Avan tou nap pran yon ti tan kòm dabitid pou nou di mèsi ak tout sila yo, tout fanatik kap sipòte kanal sa, tvlakayhaiti.com nou kontan avèk ou nan nouvèl videyo sa e jodi an se vandredi bon gwo nouvèl ke nou pote pou ou la a nou pral fè w tande kòman bandi yo vin pa gen respè pou kèlkeswa moun ou ta ye a. Ebyen nan yon live izo ap fè medam e mesye sou tiktok ebyen nan live sa gen yon dam oubyen yon demwazèl ki rele nan live la ki te kòmanse ap korije kaye izo ebyen izo pa menm kitel fin pale misye voyel ale e selon sa izo di dam sa li gen tout enfòmasyon de li li gentan fè plizyè screenshot li gen menm moun ki zanmil kidonk de moun ki zanmi izo e ki rekonèt dam nan ebyen misye fè konnen Li pral rive sou dam nan an granmoun lap fè dam nan respekte atis mafya e lè nou konnen nèg sa yo ki kantite ti sòlda yo genyen nan divès zòn nan peyi dayiti nan pòtoprens e lè izo fon tèl deklarasyon konsa nou pa bezwen diw ki kantite malè ki pandye sou tèt dam sa Enben ki li menm t ap korije kaye donki dam sa a. Donk se bagay pou moun fè anpil pridans. Yon moun ki nan lòt peyi, swa Etazini, Brezil, Chili, kèlkeswa lòt peyi li ye a, ou ka flite grann yon atis, ou ka salanbe yon bandi dizon, paske ou pa la sou tèren an, donki nèg la a menmsi l ta. Vwayaje vini kote w ye a, donk li pa ka touye w konsa. Men lè w se Ayiti ou ye, donk ou oblije fè anpil pridans paske menm ti sòlda ou wè ki anba live la k ap kòmante a, donk anpil ladan yo se pyon Izo yo ye, se pyon bandi. Alòkidonk ou menm lè w anba live yon bandi, Lò se Ayiti ou ye fò fè anpil pridans hein fò fè anpil pridans paske gen anpil nèg ki anba live la anpil jèn demwazèl ki anba live bandi yo sitou bandi Izo m konn ap swiv live misye sou tiktok donk se pa de twa moun ou wè kap byen pale de Izo kap felisite Izo atis mafya bon bagay tou sa avle di moun sa yo ou menm ki rete la Ayiti ki fon kòmantè ki pa dwat nou pa bezwen diw ki kantite malè E ki pandye sou tèt ou paske menm moun sa yo kap felisite izo anpil ladan yo se ayiti yo ye enben fò fè anpil pridans fanatik TV lakay ayiti pwen kòm yo donk nou pral envite w tande izo ki li menm e donk yo tap pwofite pale konsa de dam nan ki fin e tap antre nan santiman l enben izo di lap rive sou dam nan an granmoun lap rive sou dam nan an granmoun. E lèl di lap rive an granmoun nan lap rive an granmoun antouka e pawòl pale pawòl konprann fè anpil pridans pou sila yo ki ayiti ki abitye gade live izo bon lòt enfòmasyon ke nou pote pou ou la nou konnen nan dosye asasina jovenel moïse lan claude joseph te reponn kesyon jij voltaire sou dosye sa e genyen tou E divès prezime nan asasina sa a ki FBI te antre vin pran yo mennen ale nan peyi Lèzetazini. Nou pral envite ou gen plis detay. Rete swiv videyo a jiska lafen. Bon vandredi tout moun. N ap tounen pou yon pwochèn videyo. Ou menm kida depi lè lève la komanse wap joure. Gentan fè 5 screen la m gentan baw foto 5 fwa la gentan pran 5 kalte foto ou gentan menn ankèt sou ou ou ret sou delma ou ret sou delma m gentan wè kiyès ki zanmi w kiyès ki fè foto avèw moun sak fè foto avèw la m konnenl li pral banm detay de ou map fè w bay atis respè. Wap byen fè wi la mòg anpil moun anlè wi la ou pi byen la ke yon prezidan wi. Non e mwen k atis mafya mwen vlè yo konn sak bon e konn sak bon humm e sa mwen wi humm. Bon m te renmen w avèk dechans wi paske m gen lontan m te anvi fon ti pale avè w kòm kounya w di m se pa izo k la se. M panse ke yon atis kap fè chante, lèl rete poul panse anvan l ekri chante a, se ke li gen panse e li gen santiman tou, pa sa? Pase san santiman, san panse, atis la pa tap janm ka atis. Wi santiman pou mizik paske wap wè atis ki fè konpa yo, yo sipoze gen santiman kòmsi kèlkeswa tandans lan. Wè mwen m son atis ki polivalan, m gen santiman e pou tout bagay, pou tout stil mizik sa yo nèt. Ebyen mwen menm mwen se youn nan moun ki pa renmen jije paske se sèl Bondye ki la pou jije. Sa vle di, e fatra tankou yo ta pran kòm moun k ap jije? Non, yo pa t ap janm ka pran m pou jije paske m pa avoka. Non, e paske mwen wè kòm, non mwen ap pase yon bò la kòmsi m vo ale. Mwen ap pase yon jan la, yon jan m pa fin konprann atis la. E atis la li menm li trè pa nan bagay moun. Mwen menm, kot plim mwen an menm nan la? Tout moun gen mo pa yo la. Tout moun gen bagay pa yo nan kay m nan la. Pa vin bere moun isi. M gentan wè kote l prale. M gentan wè kote l prale. M ap pral vin kore atis la la? Manti. M di oo, èske ou gen, wi m gen santiman pou mizik. Èske m pa gen manman wi? Enben, kout lora ki rale m. Èske bagay pa ka pran lari pou mwen m gen pa vle soti? M pa fè mou anndan. Kle ka ou la menm? Eeuh wi m kwè w ta gen santiman bagay sa yo pandan m di l se atis lan Kla wi eeuh vwip men pandan l di èske m gen santiman m gentan wè kòmsi li kite tèren an sa vle di yon foutbòl ap jwe sou tèren pa m nan m wè l kite l l ap travèse deyò tèren an men m sa m fè mwen menm m foure l anndan tèren an m tou koupe boul la lan pye l m pran boul la m pran pas. M kouri di wi, m gen santiman pou mizik, atis ki fè konpa gen santiman pou konpa. Pandan m gentan wè l pa sou teren m nan, m gentan wè l pa nan bò sa l ye, m fon ti lache l boul la pou m gade kesèl, kijan l pral drible m, kijan l pral bagay. Lè m gade m wè fatra, li li di konsa, ki afè pou w moun pou lan peyi w, ou pa ka bagay, ki afè a fè m vin pale sa? Gen minis, gen moun sa yo k ap dirije yon peyi, ou pral pale sa avè, al fè manifestasyon, E mwen menm ap vin di fatra ap vin di ok so gen prezidan gen senatè gen depite oo il ya 7 jou il ya 20 kounya lap vin di nan se il ya 7 jou bagay il ya 5 jou bagay lap vin di la e kiyès wap vin di sa la mwen menm izo 5 segond on grenn sousi mwen menm izo grenn sousi wi izo grenn sousi wi sousi kale sousi grenn bagay. Gab tonnèl humm banm pran lòt fatra banm pran lòt fatra banm pran lòt fatra poum wè sa fatra pral di mwen menm vini byen moun sa mpral pran wè fò la. Vini byen Vini byen Vini byen M pral wè Vini byen Paske la Vin pran pòz la E nou pi konn joure la mwen menm pandan menm bouch mwen pa lan pla nou ap vin di m gèt manman m la. Menm Boomba di langèt manman paw la vin pranm pou atis jwèt la ebyen atis yo pa gen bouch pou yo joure tou li kaka ayiti te kwè tout moun ayiti te kwè gèt manman em te jouman tout ayisyen izo gèt manmanw gèt manmanw tou madam gèt manmanw tou mwen menm. Nan pral di oh izo di gèt manmanw atis pa kap di gèt manman malenduke manti ki la ayiti tou boko bon mis michel joseph mateli michel joseph mateli pase prezidan tap di moun gèt manman prezidan ale wa wèm katis mafya mond lan map dim gèt manman n tou ay. Nap vin pran pòz la gratis. Hein? Oh telefòn mwen di chaj. Male. Male. Ou menm. Male. Anm pran non. Banm pran non menm. Ou menm ki la depi lè lèv la kòmanse wap joure. Gentan fè 5 screen la, m gentan pran foto 5 fwa la. Gentan pran 5 kalte foto ou. M gentan mennen ankèt sou ou, ou ret sou Dèlma? Ou ret sou Dèlma? M gentan wè kiyès ki zanmi w, kiyès ki fè foto avè w. Moun sa k fè foto avè w la m konnen l. Li pral ban m detay de ou. M ap fè w bay atis respè. M ale. Genlè m ta priva 7000 moun bon m tann li 7000 moun pou mwen avan m ale 7000 moun ah m pa bezwen 7000 moun m ale. On live paka rive a 7000 moun, on bagay m vin fè pou trip 1000 moun te bezwen m ale paka rive a 7000 moun m ale. Bann fatra. Alè di vin di m patisipe mwen vin gade, nou sanwont twòp map fout desann m kite n poukont nou. 7000 moun sa, 7000 moun sa map fout kite n poukont nou n sanwont twòp male wè map map pouswiv pwoyèm m tou koupe l. Sanwont konsa bon nou di m pa atis kote nou di m pa atis. 360 n ap rantre avèk enfòmasyon yo transfere an detansyon nan peyi Lèzetazini 4 sispèk ki ta detni an Ayiti pou prezime enplikasyon nan asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse ki gen pou konparèt pandan jounen mèkredi premye fevriye 2023 a pou premye fwa devan yon tribinal federal nan eta Miami, James Solage Joseph, Vincent Christian Emmanuel Sanon avèk Germán Alejandro Rivera Garcia ap gen pou fè fas avèk akizasyon kriminèl nan distri sid eta Florid lan. 3 nan prezime endividi sa yo riske. pran prizon avi selon kominike ministè jistis ameriken an e yon lòt bò nou wè avan premyè konparisyon endividu sa yo park devan tribinal federal nan eta Florid yon plent penal ta deja akize sitwayen ayisyano ameriken an James Solage ki aje de 37 lane, Joseph Vincent ki genyen 57 an lane epi sitwayen kolonbyen an German Alejandro E. Rivera Garcia ki genyen 44 lane e nan kad plent sila yo ta mansyone ke endividi sa yo sispèk nan kontribiye nan vas operasyon ki mennen avèk asasina ansyen Prezidan Jovenel Moise dokiman akize yo ta egalman fè konnen 3 endividi sa yo founi yon soutyen materyèl avèk resous ki ta antrene lamò Jovenel Moise yon lòt bò. Yon plent penal akize Haitiano Christian Emmanuel. Sanon ki genyen 54 e lane paske li konspire pou fè soti klandestinman machandiz nan peyi Etazini e fè ansòt ke enfòmasyon sou ekspòtasyon yo pa depoze, se sa kominike a ta presize selon plent sila e Sanon egalman fourni enfòmasyon ilegal sou ekspòtasyon 4 sispè sa yo dwe konparèt pou premye fwa devan Yon tribinal federal pandan jounen mèkredi premye fevriye a nan anviwon 2 zè aprè midi devan jij enstans Alicia Orazo e Reyes nan Miami an Florid, se anons sa ministè ameriken lajistis lan li menm fè pase si tout fwa yo ta rekonèt koupab Solages Vincent Avèk Rivera riske pa pran e prizon a vi tandi ke Sanon e li menm riske e pase e 20 lane nan prizon e yon jij e lakou e federal distri ap e detèmine e nan apre yo ta fin pran an kont lign direktris amerikèn an matyè kò e kondanasyon avèk lòt faktè e stati. Pierre e pou fini nap note ke 7 moun ki ta enplike nan asasina prezidan Jovenel Moïse aktyèlman an detansyon nan peyi e Lèzetazini akize krim ameriken e pou wòl yo nan konplo asasina ansyen chèf leta ayisyen an e lòt e endividi yo ki te deja e arete epi akize nan kad asasinay sa nou genyen e Mario Antonio. Palacio San ki genyen 43 e lane, Rodolphe e Jean ki genyen 49 e lane epi John Joel Joseph ki genyen e 51 lane enben e se sa ki bay e total 7 endividi ki patisipe nan asasina prezidan e Jovenel Moïse ki an detansyon nan peyi Lèzetazini. Vwala, evidaman m wè reyaksyon nou, plizyè nan nou gentan di wi li pa ase, 20 tan de prizon pou fo pastè Emmanuel Sanon pa ase, nou dakò, nou konprann, paske Emmanuel Sanon misye kanmenm son jèn gason li ye, li aje senpleman 54 tran medan mesye. Emmanuel Sanon menm lè nou wè figi l di, men nou wè figi l pliye, menm lè nou wè l pran pòz ti granmoun li, misye.